Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon 16 Desanbre 2022. Konbyen jou ki rete pou ane a fini 14 ou 15 m pa konn konte byen antouka fò n di ke ane a prèske kaba e 2023 pral rive nan yon kenzèn de jou ankò. Fò m di nou byen ke mwen gen kèk ti dosye m vin pale avèk nou nan kad emisyon sila. Gen anpil zanmi ki nan peyi Etazini ki kòmanse kontakte m pou di m ke ekoute yo ta byen renmen patisipe nan aktivite n ap fè a, donation. Ebyen se toujou evidan pou kapab soutni sa ki bon. Se toujou evidan pou fè prèv de jenewozite. Paske m toujou di nan kad emisyon m yo, la jenerozite se pa sèlman bay, men se le fèt menm de bay tèt ou pou kòz lòt moun yo. Ou ka pa genyen, men detèminasyon ou li pwouve ke ou pi jenere ke yon moun ki ka bay menm mil dola. Pa egzanp, si yon nèg rive yon kote, l rale bous li pou l fè wè chak moun ki la, l di men, mil goud, mil goud, mil goud, mil goud. Epi gen yon lòt ki vini, gen yon moun pami lafoul ki grangou anpil. Moun sa a, li vini, li rele lòt la sou kote. Li di, ou konnen m pa gen kòb, m gen sèlman san goud nan pòch mwen. Pran senkann goud, ban m senkann goud ladann. Moun sa a pi jenere ke moun sa k te vini k t ap fè chowòf, ap simen kòb pasi pala pou te kapab fè moun wè. Dayè lè w ap bay, moun pa bezwen wè sa w bay. Se sa k fè, moun ki fè ti jès yo, m kapab di yo mèsi. Genyen tou ki pa tèlman renmen moun site non yo. Men m panse ke menm prenon an m ava di e Bondye ava remèt yo sa. Emisyon sa jodi a la alò fòm di nou ke nou menm kap swiv emisyon an nou gen anpil moun ki ap tcheke nou e nou ta renmen fè ti kichòy pou yo le peu qu'il soit se sak fèm di moun ki nan entènasyonal moun ki an Ayiti ki gen ti mwayen ebyen ou kapab kontakte nou m ba nou nimewo sa ki se 48 48 78 04 tande byen 48 48 78 04 pou kapab soutni ti aktivite sila pandan rès mwa desanm lan. Epi nou gen yon lòt gwo pwojè k ap vini. Lè sa a, m panse ke m p ap menm mande nou sipò nou, paske se nou menm k ap wè se evidan pou travay sa a li ale pi lwen. M pral fè yon ti kout pye la nan Sendomeng, men pa bliye ke m gen yon dosye 400 mawozo pou nou. Rete branche! Mwen gen yon zanmi mwen ki se yon Arab nan Santo Domingo. Ahh Arab la di monchè li pè anpil paske bagay yo pa bon. Bagay yo pa bon. Bagay yo pa bon nan Santo Domingo. Yo toujou ap chase Ayisyen. Gen yon kote li di m ke yo mete nèg yo nan prizon avan yo depòte yo pou Ayiti. Dominiken yo leve a 4 di maten, yo voye dlo glase sou Ayisyen sa yo. pou kapab fè yo leve. Se kòmsi m ta kapab di Ayisyen sa yo viv yon ti kras esklavaj, m pa ka di modèn, men esklavaj nan antikite a. Ayisyen yo sanse pa kapab. Nan dènye moman sa a, m pa fin tande gwo nouvèl, epi lè m tcheke de twa Ayisyen lotbò a la, Yo di mo bwa kale pi rèd wi. Dominiken kontinye ap chase Ayisyen. Konsa tou gen Ayisyen ki pa gen twòp pwoblèm. Mwen gen yon zanmi m. Fò m di nou byen ke yo te arete misye. M pa oblije ba nou manti. Lòt konfrè, bon frè m nan ki toujou ap pale sou chanèl la. Il a ses papiers en main. Imigrasyon pran l. Men, elas! Ou byen fort heureusement pou li, yo moute sou yon resif. Paske, frè m nan, kolaboratè m nan, li gen kontak. Wi, li gen kontak. E li gen bwa dèyè bannann li. Lè li rele biwo misyon Nasyonzini ki lotbò a, Ebyen nèg yo kouri al pran li tankou yon vip kounye a yo metel nan yon lopital de luxe paske depi yo te gentan pranw pou yo depotew ou pase mizè nan va konprann e prezidan dominiken an dapre sa li dim ta mande poul rankontre misye paske sèt an jounalist e sanble departeman deta fè gwo presyon sou luis Abi nader antouka m swete pou tout ayisyen bagay yo kapab chanje pou yo lot bò paske se grav m gon dosye kap manje kèm e nou konn sak fè lap manje kèm gon grenn moun li kapab 2 moun ki konn dosye sa men m pap site non dezyèm nan m gon bon zanmi m ki rele frèch. li kapab konnen de ki dosye map pale. Banm di nou yon bagay la fanmi. Se grav pou nou wè yon bagay li pase bò lakay ou, menm ou menm ankò ki viktim e ke ou paka pale. Sa vle di se bandi kap triyonfe. Men kitem di nou pèp ayisyen. Nap kontinye priye. Fòk nou kontinye priye. Paske gon jou k ap pou nou. A ben wi! Gon jou k ap pou nou. E jou sa a. Jou sa a, fò m di nou byen, p ap gen pitye. Dayè, animal nan mal, li nan mal nèt. Bandi yo pran tèren, ke yo pran tèren nèt. Dayè, kite m di nou yon bagay, sa konn rive, yon ti ekip kwaze yon gwo ekip. Gwo ekip la bouskile l, li bouskile l, li bouskile l. Men tou, nan fen match la, l ko kon gòl nan kòlèt li. Mawòk-Pòtigal, n a va konprann. Ebyen pèp ayisyen rete soufri ak espwa paske sa lap devore kèm e nenpòt jou peyi a bon map gen poum di nou sak rive a e sa son bagay ki ap antem jiskaskem rive anba tè e se grav pou wè mwen pou wè menm mwen menm paka di sa sak rive a paske sim dil son pwoblèm. lap pwoblèm. Se pa pou mwen lap pwoblèm paske depi yon nèg ou deside kanpe sou bout tè sa pou batay, se sal fè l fè. Si se te pou mwen l pa tap pwoblèm. Men pou moun nan, pou fanmi l, li pwoblèm. E pa bliye m di nou nenpòt lè bagay la chavire, ebyen map di nou sa. E demen si Dye ve, lè yon nèg kanpe nan lari an pou n wè pèp la kap kouri dè bandi, a ou paka fè de twa sabò. Se kanpe di men li. Paske se triste. Se pa normal pou yon peyi baskile konsa nan vyolans chak jou moun ap mouri pou plezi lot moun. Waw! Imajine yon neg ak yon zam nan men li, li di jodi a la l anvi fè mò epi l al fè mò. L al touye inosan. Pa gen pwoblèm mesye. Paske nou pa janm pran konsyans. M toujou pale avè nou m di nou ke lè nou ap fonksyone. Fonksyone pou pèp ayisyen an pito. Fonksyone pou tèt nou ak pèp ayisyen an. Menm lè nou ta fon kidnaping, menm lè nou fon kòb nou pa bezwen bay pèp la ladan l. Men, jere l. Lè nou nan lari an, nou won ti pòv malere ap pase, ba l sekirite. L ap wè li konfòtab. Lè sa l p ap di aba bandi l. Li ta menm anvi di aba lapolis. Men lè pèp la pran lari jounen jodi a la pou l ta di aba lapolis, pa bliye se nou menm ki fè l pran lari pou l di aba. Se paske li gen yon jou dè tèt li. Nou gon zam nou pwente sou li pou n di l pran lari an. Wi! Apa dènyeman la a, lè yo t ap di nèg je nèf nan kidnaping. Ki sa k te fèt? Moun Lasalin pa t pran lari? Moun anpil lòt kote pa t rankontre pou pran lari? Ki sa yo t ap di? Ti Jinyò pa kidnapè. Ti Jinyò pa vòlè. Apa jounen jodi a la a Ti Jinyò mouri, kot moun sa yo k te pran lari pou di Ti Jinyò pa kidnapè, Ti Jinyò pa vòlè a? Sa vle di moun sa yo se pouse yo te pouse yo pran lari. Paske si ti Junior a se te yon bon papa pou moun sa yo vreman, ebyen pandan ti Junior mouri la a menm moun sa yo tap pran lari pou di ti Junior pa vòlè, ti Junior pa kidnapè. Eske nou konprann pèp ayisyen? Brèf, sa vle di gen bagay kap pase ki fè mal. E se sak fè wè gen nèg kap goumen jounen jodi a la ki oblije antre nan silans paske bagay la mele nan men yo. Bagay la vin espageti. E a chak fwa yo pale, m ta kapab di se nan konfizyon. yo mete moun. M pale anpil, men gen bagay ki fè m mal. Sa m pa ka pale a e li k fè m mal, e l rete sou kè m, e m pa ta swete mouri pou m pa di pawòl sa yon jou. Nenpòt lè nan yon emisyon, lè peyi a kòmanse ranje, lè bandi ta nan difikilte vrèman vre jan n ap priye pou sa, ebyen ekri m oubyen rele m pou di RL Prod ou te gen yon bagay sou kè w. Dechaje l. Nou prale nan baz 400 mawozo. Yè fò n di ke genyen yon bandi 400 mawozo, kaka mimi. Se yon nèg ki frajil anpil, anpil, anpil, anpil. Nèg sa fò m di nou byen, li rete anndan pak Pierre Louis. Men, ta sanble se nèg udmo yo ki sable l. Men daprè dènye enfòmasyon m genyen, ta sanble misye pa mouri paske te gen 3 nèg sou moto a. Yo pa vrèman idantifye si towo sa a tonbe. Se nan stasyon Mibalè a. Genyen toujou nan blòk 400 mawozo yo paske nèg Vitelòm yo tou yo menm y ap frape. Vitelòm se Vitelòm, 400 mawozo se 400 mawozo. Nèg yo daprè enfòmasyon ki vin jwenn mwen, nèg yo antre kay moun nan ladousè. Nèg sa yo achte zòn sa mezanmi lajan kontan ekoute mesye m toujou di nou sa kòman fè on nèg ou bandi ou antre nan zòn menm lè zòn nan se ton zòn enmi pa bliye moun ki nan zòn nan se mete bandi yo mete yo cho moun yo pa janm renmen bandi vre mezanmi bon banm di nou on bagay kite pou wè gon fòs ki vini la kap fon travay serye pou wè si e pa pèp la kap mete fòs sa devan pou di an al mache pran yo. Di m non, lè n rive yon kote mesye, bay pèp la yon ti kras pwoteksyon, montre l ke nou avè l. Etan done ke se nou menm ki gen pouvwa, se nou ki gen manèt mal la nan men nou, nou ka fè mal la, men bay popilasyon an chans mesye. Pandansetan fò m di nou ke gen plizyè bakòp ki yo menm ap frape nan Kwadèboukè a la. M gen kèk tan m pa tande Ti Magali, men fò m di nou byen ke Ti Magali toujou la. Si w vle di l nan jan Chèlbè a se Ti Magali l. Men jan moun yo toujou di a se Ti Magali. Ok. Genyen youn ki se Ti Kalòj. Ben wi. Nèg sa yo, yo pa nan jwèt. Nèg Ti Kalòj yo fò m di nou nèg sa yo mechan anpil e ta sanble nèg sa yo pi mechan ke nèg Ti Magali yo. Paske nèg sa yo menm yo toujou mete pye yo atè. Se de machin. Nèg sa yo pa janm pa ansanm. Ou pa janm wè youn pou w pa wè lòt. Epi genyen tou yon lòt gwoup ki rele twa zonbi. Tande byen wi. Nèg twa zonbi yo menm, e twa nèg ki nan yon machin zo reken. Nèg sa yo pa manje anyen frèt. Tande! Nèg sa yo, bandi teste yo plizyè fwa deja. Konprann? Se menm jan m ta kapab di tankou Ariel ki mete gwo jilè l sou li enben nèg sa yo m ta kapab di yo gon jilè pa bal ni anba po yo ni anlè po yo. Na konprann nèg sa yo yo di yo gen po tòti sou yo ebyen se nèg sa yo ki yo menm ap fè koze. E nèg sa yo yo nan kwadèboukè a la a Y ap batay a 400 mawozo. Se prèske chak jou la ou tande yon nèg la tonbe. Men, nèg yo tèlman fè krim, jounen jodi a la ou oblije mande tèt ou, ki kote sa prale? Èske nou konprann? Paske m gen yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen, kòman nèg yo rache 2 moun? Gon tip li menm, alò misye konn ranje telefòn. Epi bandi yo bay misye telefòn pou ranje pou li. Epi sa konn rive tou foto yo chape la. Y al lòt kote, Epi bandi yo vin ap chache misye. Alò yo fè misye yon dènye kou, gon telefòn yo ba li a tout foto. Epi foto a pran lari. Kounye a yo di, bon, sa se misye pa gen dout. Epi li ap chache misye yo pa jwenn li. Yo jwenn manman l a papa l ap sot legliz. M pa menm bezwen di nou kisa yo fè. M pa menm bezwen di nou. Sa vle di na va konprann degre de mechanste, de kriminalite nèg sa yo. Si demen ou wè se yo menm ki nan difikilte kap di tanpri silvouplè banm lavi, wa konn sa wa fè. Lè sa wa kite l soufri paske pa pote ankenn chay pou pèsòn. M sonje gon lè gon minustah ki bay yon bandi yon bal nan dèyè. Grenn bal sa m gen enpresyon l mache l kraze tout jarèt li nèt. Epi misye rale l antre nan yon koridò pandan m ap pase l di, Tanpri frè m, fin touye m. M di, Zanmi m te mete w sou latè. Nan apremidi yo vin pran misye nan yon bourèt kou l rive l mouri. Li mouri santi. Ebyen se pou m di nou ke gen bagay w ap fè w oblije peye l sou latè. Men ann tann jou a, ann priye pou sa paske. Lè dyab la antre nan tèt ou l fè w fè mal, menm dyab sa a ankò se li menm ki fè kenbe w pou peye tout mal sa yo ke ou fè a. Jounen jodi a la a, m te di nou ke gen plizyè rezon ki lakòz lanmò san jou parèt tèt li. E youn nan rezon prensipal yo se paske lanmò san jou estime ke nèg yo pa vrèman ap chache l vre e nèg yo poko ka fè l anyen. Feblès ki te genyen se paske. Nèg Vitelòm yo t ap tagèt li anpil. Men kounye a kòm yo fon poze, ebyen Lanmò San Jou parèt tèt li. E Lanmò San Jou, sa k pi enpòtan an se paske li te pèdi kontwòl baz la. Men se apre li menm ak Gaspiyay fin touye Ti Ivensonn, ebyen nèg yo kòmanse repran kontwòl baz la. Gaspiyay antann li a Lanmò San Jou epi nèg sa yo Se yo kap fè koze kounya paske se preske chak jou ou wè lanmò sonj ou sou yon tiktok. M pral pèmèt nou nan lòt emisyon an swiv tou tout entèvyou konfrè nou yo nan voa kreyòl reyalize avèk depite sa ki nan kongrè ameriken an ki se yon ayisyèn yon amerikèn dorijin ayisyèn ebyen li pale e li pale ak kè li. Retire zam yo nan men timoun. Se pa evidan pou gang yo kenbe nou nan esklav. Ebyen, n ap tann paske gen anpil pwomès yo toujou fè. Pwomès yo pa janm reyalize. E le jou pwomès sa yo ta reyalize, pèp la ap fè siy de la kwa.